Rete la nou se rezo enfòmasyon Asociatif 83 men tout nouvèl la pou jounen jodi a. Bandi ak zam touye anviwon 6 polisye epi blese 2 lòt la nan Yankou Latibonit nan kad yon atak videyo a chokan kote polisye yo tap mouri ak zam mete yo sou vant yo e sitiyasyon sa ta rive menm bagay ak sa polisye ti makak yo te fè nan laboul yo fin touye polisye yo epi mete zam yo sou vant yo. Koze sa choke peyi a, komisarya Gonayiv la tèt anba, se yon bakòp ki ta soti. Gonayiv ki ta rantre nan Savyen e ki al pote lamen fò, nèg yo pa tande, yo pa wè, yo kraze plis pase 6 polisye, pou kwè li la, vil la tèt anba. Veye anwo, veye anba, bagay la pral chavire si tout fwa DG a pa pran dispozisyon pou frennen zak banditis sa yo oubyen ankò deplwaye lame yade l la, bagay yo pral dejenere. Plis enfòmasyon ak detay se kounya la, rete ansanm avè nou, n ap kontinye enfòme w pwen pa pwen nan aktyalite politik la. Paske nèg yo atake komisarya Lyancourt la pandan plizyè fwa dan nan jounen an, omwen 3 fwa nèg yo atake komisarya a, enben sa k rive sè ke lè lapolis al tante replike, enben pandan m ap pale avè n la gen 6 polisye k ap benyen nan san yo pandan m ap pale avè n la. Gen yon gwo evenman ki dewoule ou k ap dewoule toujou nan komin Lyankou depi maten kote bandi ak zam yo atake moun ki t ap sikile sou wout Lyankou a enben bagay la vire an katastwòf. Ki bilan ke nou genyen jiskaprezan? Gen 2 polisye ki mouri, gen 4 bandi ki ta mouri. Poukisa n di ki ta mouri? De polisye ki mouri yo, bandi Savyen yo tou ale ak kadav polisye yo. E bandi yo gen 3 zam nan men yo, ke yo pran nan men polisye ke yo mouri, ke yo tiye yo. Youn nan zam sa yo se zam ki lanse gaz lakrimojèn nan. E gen yon galil avèk yon lòt zam ke m pa tèlman byen nen bi de E modèl zam nan, 2 tip zam li ye a. Answit, mesye bandi yo gen 2 bakòp lapolis nan men yo. Machin komisarya Lyankou a, mesye yo al avèk li. E gen yon lòt bakòp ki se yon machin komisarya Senmak la, bandi yo ale ak li. Dlo larivyè a Piti, mesye yo travèse avèk tou lè 2 machin sa yo ki aktyèlman nan baz Savyen an, e mesye yo genyen kadav 2 polisye yo nan men yo avèk tout inifòm yo, tout zam yo nèg yo antre avèk yo. Genyen 2 polisye ki blese youn ladan yo griyèvman e gen 3 polisye ke yap chèche jiskaprezan yo poko wè yo. Donk 3 polisye sa yo se 3 polisye ki ta. Pou le moman porte disparu. Bilan an lou, 2 polisye mouri, bandi yo ale avèk kadav yo e kadav yo konnye a yo nan baz Gran Grif Savyen. Genyen. 4 lòt kadav, yo di se kadav bandi yo. Nou pa gen non yo, nou pa konnen kiyès yo ye, men nou konnen ke genyen 4 lòt moun ki mouri ki ta asimile ak bandi e gen 2 polisye ke bandi yo ale avèk yo. Tou le 6 kadav sa yo nan men bandi yo. E eske nan 3 polisye ki disparèt yo eske ta genyen nan 4 lòt kadav ki pa idantifye yo ta genyen polisye ladan yo tou e ki te an sivil nou pa konnen. Men nap kontinye fouye enfòmasyon yo pou ou poun konnen egzakteman lòt 4 kadav yo Kiyès yo ye? Si se bandi, ki non bandi yo? Èske se bandi Savyen? Èske se nèg Savyen? Èske se nèg ki sot lòt kote ki vini Savyen, ki mouri jodi a nan afwontman ki te genyen ant bandi yo avèk lapolis? N ap presize ke bandi yo se pa komisarya Lyankou a ke yo te atake. Mesye yo se nan zòn Moho Lyankou ak nan zòn Pon Wouj ke yo atake polisye yo. Eske se polisye ki te nan bakòp ki te nan zòn nan mesye yo atake? Eske se polisye ki t ap vin pote ranfò bay polisye Lyankou yo ki te deja sibi yon premye atak nan zòn nan avèk 2 bandi savyen yo de tout fason jodi a bagay la te trè konplike pou polisye yo e polisye ki gen lavi sov yo se gras ak popilasyon paske polisye yo anpil ladan yo te oblije kouri pou kapab sove po yo genyen ki pran tèt mòn pou yo se moun nan zòn nan ki ankadre yo mete yo andan kay montre yo wout pou yo pase pou yo te kapab sove po yo. Nan kouri k te genyen, genyen 3 polisye jiskaprezan ki poko retounen nan baz, ki poko retounen nan komisarya a, y ap chèche yo, yo pa reponn a lapèl. Donk 2 polisye ki mouri yo, mesye Savien yo tou rantre nan baz avèk 2 mesye sa yo e yo gen 2 machin lapolis nan men yo, yo travèse rivyè la avèk li paske rivyè a prèske pa gen dlo ladan l e nan zòn kote nèg yo pase a, rivyè a plat. Nèg yo fè wout, yo travèse avèk tou lè 2 machin sa yo ale nan baz Savyak yo. Genyen yon kann tè, lapolis di ke li sezi nan men mesye yo. Kann tè sa a, se yon kann tè ki te chaje avèk kabrit ke moun t ap sòti nan zòn. nan zòn Vèrèt oubyen Lachapèl pou yo t al vann Ponsonde. Mesye bandi Savyen yo te pran kann tè sa a tout kabrit yo. Nèg yo pran kabrit yo, yo antre nan baz Savyen ak kabrit yo e kann tè sa a yo t pral itilize l pou yo t al kraze yon barikad. Lè nèg yo rive pou y al kraze barikad la, yo di yo men lapolis, nèg yo kouri kite machin nan e lapolis rekipere kanntè sa a. Men, se pa yon kanntè kòmkwa se te nèg yo ki te vin avè l. Se yon kanntè ki te chaje avèk kabrit, moun t apral vann, nèg yo kidnape machin nan, yo pran tout kabrit yo e yo t ap itilize machin nan pou yo t al kraze yon barikad ke yo te mete pou yo pa t kapab yo menm pase. Donk, bilan li. Ekstrememan lou, 2 polisye mouri e kadav yo nan men baz Gran Grif Savyen nan moman nap pale la. Genyen 4 lòt moun ki mouri ki ta bandi. Men entèwogasyon paske gen 3 polisye jiskaprezan ki poko reponn a apèl, yo pa konnen kote yo ye. Donk sitiyasyon an trè konplike, jouk nan moman nap pale la Pa gen pèsòn moun ki konnen sa k ap pase. Lapolis pa ka retounen nan zòn nan malgre genyen 2 bakòp ki sòti Pòtoprens ki vini nan sou komisarya Moropè la. Alò, komisarya ki nan Patchwal la, nèg yo la, men yo pa vin avèk ankenn materyèl blende, yo vini avèk 2 pikòp zo reken. Donk, machin sa yo, e pa machin blende, se pa machin ki ka ale nan operasyon. Genyen direksyon departemantal polis la ki mete deyò yon kominike. E nan kominike sa, lapolis fè konnen ke yo te nan lese frape jodi a avèk bandi yo. Donk, nan lese frape sa a, daprè sa yo di, genyen 6 bandi, yo di yo menm, ki mouri. Men ki sa nòt lapolis la di, Direksyon depatmantal polis Latibonit, 2 polisye blese, 6 bandi nan gang Savyen mouri nan yon atak bandi kont komisarya Lyankou. Komisarya Lyankou sibi 3 atak bandi jounen mèkredi 25 janvye 2023. Sa se nòt lapolis la ke n ap li pou ou la. Nan lapolis di, premye atak la fèt bonè nan maten a 7 tè nan lokalite Mowo, 3 bandi tonbe, yo repliye ak kadav yo nan baz Savyen, batay sa te dire inèdtan 45 minit. Daprè lapolis toujou, dezyèm atak la, li fèt a 10 zè. yo pran yon lòt echèk. Yo kouri kite yon kann tè yo te ladann, machin sa sou kontwòl lapolis, yo repliye ankò, batay sa te dire 20 minit. Kann tè sa mwen di w lapolis ap pale de li a, se yon kann tè ki te chaje avèk kabrit ke moun ta pral vann Ponsonde. Mesye bandi yo pran tout kabrit yo, yo antre nan baz Savyen ak yo, nèg yo vòlè kabrit yo, epi yo lage machin nan. Daprè lapolis, twazyèm atak la fèt a 11 zè 18 minit. Ak plis ranfò, yo atake sou 2 fwon. Batay sa dire 2 zè tan 26 minit, gen 2 polisye ki blese, 3 bandi tonbe ankò, lapolis pèdi 2 machin pandan polisye yo t ap evakye konfrè yo. Donk, lapolis di l pèdi. Lè w di pèdi, li yon ti jan prete a ekivòk, se pa pèdi. Bandi yo pran 2 machin lapolis. Donk, bandi yo pran 2 bakòp lapolis. Premye eleman Premye eleman yo rapòte, sa se nòt ke lapolis mete deyò a ke n ap ba ou la. Premye eleman yo rapòte ke bal ki blese polisye yo se ta kalib 9 milimèt ke moun nan popilasyon Lyankou k ap apiye bandi yo ta tire polisye yo nan do. La a gon pwoblèm. Enfòmasyon ke nou genyen, sè ke se popilasyon an ki sove polisye yo ki fè ke rès polisye ki te la yo, ki pa mouri yo, yo pa viktim. Se la, se popilasyon an ki sere yo nan kay, pase ak yo kote pou yo pase, pran mòn ak yo ki fè ke sove lavi yo. Donk, kesyon ke se moun nan popilasyon an ki tire Polisye yo nan do. Donk la a gon ti pwoblèm. Sepandan, n ap di ke gen yon polisye, sa ki pi grav la, misye kouche lopital, nou pa ka di nan ki lopital, misye resevwa yon bal nan do ki pèse, ki menm pèse lestomak li. Donk se misye ki pi grav. Gen yon lòt ki pran yon bal nan epol. Donk direksyon depatmantal la. Lapolis Latibonit ap prepare yon kont-ofansiv pou deloje bandi Savyen yo nan yon tan ki pa twò long. Sa se nòt depatman Polis depatmantal Latibonit lan mete deyò. Lapolis pwomèt lòt komisarya sou tout evolisyon. Lapolis pwomèt lòt kominikasyon sou tout evolisyon sitiyasyon an nan Lyankou. Direksyon depatmantal la felisite kouraj ak detèminasyon polisye yo nan lit kont bandi nan Latibonit. Popilasyon an ap toujou raple l sakrifis nou te fè pou nou pèmèt yo viv lib ak deplase tout kote yo bezwen ale. Gonayiv, 25 janvye 2023, Sèvis depatmantal kominikasyon Latibonit. Sa se vèsyon lapolis la. Men nou menm, ankèt ke nou mennen, enfòmasyon ke nou jwenn, e nou gen anpil foto a lapui, nou gen anpil foto ki vini jwenn nou, donk de moun ki kolabore ak nou, ki voye foto ban nou, donk foto sa yo, nou gen yo la, genyen 2 polisye ki mouri ak tout inifòm sou yo, ak tout zam yo e bandi Savyen yo ale ak kadav yo. Genyen 2 polisye ki blese e gen 3 polisye ki poko reponn a lapèl. Gen 4 lòt kadav ke mesye bandi yo al ak yo Eske se bandi ki mouri? Nou pa konnen. N ap chèche konnen eske se bandi yo ye e ki non bandi sa yo. Nou gen non polisye yo, men nou pako gen non konplè yo e nou poko vle bay non polisye ki viktim yo. Men nou gen non yo e nou genyen e polisye ki mouri yo nou gen non yo e polisye ki blese yo nou gen non yo e polisye ki poko rantre yo nou gen kèk non parmi toi. Donc, situation extrêmement grave, situation extrêmement difficile. Radio Pyramide FM fait le devoir pour qu'il soit capable d'informer la population de ce qui a passé jeudi dans la e, commune Liancourt, côté depuis grand matin, Mesye baz gang grif savyen yo mesye yo debake nan wout lyankou a nan zòn mowo kote mesye yo ouvè kout zam nèg yo vòlè yo dechèpiye yo lapolis ki tap eseye n ta ka di met lapè enben lapolis pa rive met lapè okontrè polisye yo viktim. E sitiyasyon an poko klè. Nan moman n ap pale la a, pa gen pèsòn moun ki kapab ale nan zòn kote afwontman yo te fèt lan, paske mesye yo di y ap tounen. Mesye Savien yo, nèg yo fon ti deplase, yo di y ap retounen ankò. Donk sa vle di, nou poko kapab ba ou tout detay sa k genyen aktyèlman la a kounye a nan zòn nan. Sèl sa nou konnen sèke genyen E de bakòp gen de bakòp simo oubyen usgpn m pa m pa gen tout detay de inifòm nèg yo e de nan ki inite ke yo sòti men nou konnen ke gen de E zo reken ki chaje avèk polisye ki sòti Pòtoprens ki rive la a. M pa konn kote yo pase. Antouka, yo rive la a. Mesye yo poko ka ale nan zòn nan paske pa gen anyen ki klè. Dayè, li kòmanse fè nwa, l ap trè difisil pou mesye yo t al nan zòn nan, yo pa gen spotlight, yo pa konnen kote bandi yo ye. M pa kwè ke li ta pridan pou polisye yo ki deja viktim ta va ale la san yo pa genyen ankenn kontwòl, san yo pa genyen ankenn garanti ke kote yo pral mete pye yo a li sef. Donk ankò yon fwa, lapolis kontinye ap konte kadav, lapolis kontinye ap viktim, e bandi yo, yo menm yo kontinye ap Fè lalwa, yo kontinye ap simen latèrè. Genyen yon cha blennde ki te nan Kafou Pèy la. Lapolis t ap eseye ale ak cha sa a nan zòn Lyankou pou t al pote polisye yo sekou pou t al ba yo bakòp. Cha a tou anpàn. Donk, cha a pa gentan rive Li tou anpàn. Eske otorite Pòtoprens yo ki gen 2 cha ki pa ki pa nan operasyon kounye a, eske ou pa ta kapab vini avèk yon 2 blende, yon 3 blende pou ta vin sipòte polisye Latibonit yo pou ta omwen pèmèt ke nèg yo fè yon operasyon an règ pou ta tou fini avèk baz Gran Grif Savyen an? Kòm pa gen volonte lakay otorite, sitou otorite santral yo, yo pap fè sa. Men, sitiyasyon k ap devlope la a, si pa gen yon aksyon k fèt, si pa gen yon bagay ki fèt, enben l ap vin pi grav. Donk, jodi a, sa fè twazyèm polisye ke bandi savyen yo touye. Se yo k touye yo a men yo. Nan operasyon k t ap fèt deja, nan de ou twa operasyon ke lapolis te eseye al mennen nan baz Gran Grif la menm nan Savyen, te gen yon polisye ki te blese e ki ta ale mouri sou kabann lopital nan lopital Lapè nan, non, nan lopital Mibalè a. E jodi a, mesye yo tchwe de polisye e yo tou ale avèk kadav yo. Yo tou pran zam ki nan men yo. e yo tou pran machin polisye yo t ap sikile. Donk anplis de anpil lòt machin patikilye ke bandi sa yo te gen nan men yo, jodi a mesye yo gen 2 bakòp lapolis nan men yo. Eske sitiyasyon sa pa pral revòlte omwen konsyans otorite? nou yo, otorite nan tèt yo, otorite prensipal yo, Direksyon Jeneral Polis la, CSPN, Roi Henri, èske pa gon bagay k ap fèt jodi a, apre sa k pase la a nan Latibonit lan, kote bandi yo montre ke yo pa gen okenn limit, èske pa gon bagay k ap fèt? Pa bliye, n ap redi sa ankò, Savyen pa Lyankou, Lyankou pa Savyen. Si mesye bandi yo kad travèse flèv Latibonit la, yo travèse dlo pou yo vin enpoze yo kote yo enpoze yo la, pou y ap, m ta ka di, enpoze yo menm sou lapolis, pou yo mete lapolis an dewout e pou mesye yo ap viktim polisye yo nan sitiyasyon sa a, Kisa bandi yo pa ka fè ankò? Kisa otorite nou yo reprezante? Kisa CSPN nan vo? Kisa otorite ki la yo reprezante? Si bandi yo, se yo menm k ap fè lalwa, yo fè sa yo vle, yo retire lavi moun yo vle, menm polisye ki gen zam nan men yo, ki la pou bay popilasyon an sekirite, yo pa an sekirite, y ap mouri, Kisa bandi yo paka fè ankò? E la a, mesye sa nè two! Sa nè two! Sa nè two! Li pa posib! Sa k rive a la a, li pa posib! Li pa ka kontinye konsa mesye! Li pa posib! Mesye, si n ap bay bandi yo peyi a, bay bandi yo peyi a pou yo dirije l! Li pa posib! Nou paka kite polis yo ap mouri konsa! Nou pa ka gen otorite nan peyi a pou yon ti gwoup vagabon pye atè ap fè sa y ap fè la a, yo fè lalwa epi pèsòn moun pa ka di anyen. Nou gen otorite nan peyi a, nèg yo kite moun ap mouri, nèg yo kite bandi ap fè sa yo vle, li pa posib! Mesye li pa posib! Mesye si nap bay bandi yo peyi a, bay bandi yo peyi a epi di tout moun fouye tou, antre nan antre anba tè epi poun kite bandi yo fè sa yo vle. Men li pa posib, mesye li pa posib, li pa posib. Li pa posib.